en 24 heures. Des milliers d'infos circulent à travers le monde. Grâce à votre téléphone ou votre ordinateur, vous serez sans doute bien informé. Obsession Production vous propose quotidiennement un tour d'horizon de l'actualité du monde. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique et le Moyen-Orient. Juste un clic et vous aurez accès à notre chaîne. Obsession Production, c'est l'info en permanence. Nous vous remercions déjà de l'intérêt que vous portez a obsession production. Sa dèyè mi an yap fè milyon. Epi gade nan ki kondisyon nou menm ke nou ap viv. Gade lanmè a. Epi gade fatra a. Jis veye je w pou gade kote moun ki menm koulè avè m yo ap viv. Ok, sa se nou menm ki la. Sa se moun ki nan menm klas sosyal avè m yo k la. Moun sa yo, malere malerèz yo, si nou pa fè yon goumen pou n libere moun sa yo, peyi a p ap janm ale okenn kote. Ilegalite sosyal ki egziste nan peyi sa. Si nou pa goumen kont li, peyi a prale dwat nan yon gè sivil. Nou oblije goumen kont ilegalite sosyal yo. Jodi a fòk moun sa yo gen menm chans avèk moun sa yo. E se poutèt sa papa Desalin te goumen. Chans nou pa dwe detèmine sou koulè po nou. Chans nou pa dwe detèmine ki ran sosyal nou. Chans nou sipoze detèmine an fonksyon de konpetans nou. Chans nou, richès, richès peyi a, sipoze pataje avèk pitit peyi a. Epi jis voye je w gade la ok m swete ke nou fè foto sa yo jis voye je w fè foto sa yo kote yo gen pil milyon yo ok voye je w kote yo gen pil milyon yo. Epi gade nou menm ki la. Gade moun ki nan menm kouch sosyal avè m. Jodi a, yo tèlman kenbe pèp sa nan esklavaj mantal, anpil nan moun sa yo potko konprann rezon k fè n ap goumen an. N ap eseye N ap eseye eksplike moun yo rezon k fè n ap Se 5 pou 100 moun ki kenbe 85 pou 100 richès peyi a nan men Melanje avèk politisyen tradisyonèl yo Epi jounen jodi a ki kenbe pèp la nan mizè. Fòk ou pa ta imen menm pou pa ta gade diferans ki genyen yo. Eske ou moute Laboul? Eske ou moute Tomasen? Wap wè diferans ki gen ant moun Laboul, ant moun Tomasen avèk moun sa yo k la. kote ke nou ap filme videyo sa la, yon videyo ki ap moutre le mond antye reyalite peyi Dayiti. Reyalite a se kisa li ye? Se 5 pou 100 moun ki gen 85 pou 100 richès peyi sa nan men yo. Se 5 pou 100 moun ki kenbe tout ekonomi peyi sa nan men yo epi ki kenbe tout yon pèp nan mizè. Reyalite jodi a men kisa li ye? Men kòman, wè, fè yon moun pou filme anba a. Sezi pèp la epi menm kote yap fè milyon an menu ok yo pran pèp la nan fatra. E pou lemond antye wè. Avanse pou moun yo wè le pral men men men ki fatra men kot pèp la ye men kot pèp la ye men kot nèg sa yo ap fè milyon epi gen seri de moun ou tande kap pale kap pale de bandi kap pale de chèf gang kap Dieu ke kamsi an an an epa revolisyon nap fè e vòlè e dechoukè menm sam vle moun yo konprann nou poko janm ap itilize zam yo paske fòk nou itilize zam yo kont moun sa yo nou poko janm ap itilize zam nou kont moun sa yo tout otan pèp la poko konprann reyalite batay nap fè a paske reyalite batay sa nap fè a fòn retire ekonomi peyi a nan men sen pou san moun ki gen 85 pou san richès peyi a nan men yo reyalite batay nap fè a fòk nou elimine Tout politisyen tradisyonèl ki pran peyi sa an otaj, ki voye madanm yo a pitit yo al kache a letranje epi yo menm yap fè milyon. Ou wè jan misye ta nan pil fatra? E pou lemond antye wè, e pou lemond antye wè pil fatra a men li. E nan mizè pèp la, e nan mizè pèp la nèg yo ye konsa. E nan mizè pèp la, ou konprann, fè lemond antye wè kòman nèg yo ap viv. Ou konprann men li. Meni Meni yon ekip nèg ti mesye eske nou janm desann la sa map fè a eske nou janm fèl meni moute le mondantye men kamyon moute kamyon yo kap pase fò le mondantye wè yo ok nou sou boulva ok meni epi mesye peyes devan men pil machin kap pase eke men nou menm ki la nou nan pil fatra meni konprann nou la. Eva nèg yo ap fè vin milyon yo nan figi pèp la pèsonn moun paka di anyen ou konprann mwen jodia nou vle lemond antye wè sispann di babekyou pale twòp poum pa pale ankò èske nou konprann esans goumen an menm èske nou konprann ke yo fè nou pase pou bandi yo fè nou pase pou gang jodia fòk nou retire mantalite sa yo nan tèt nou lè nou retire mantalite sa yo e ke. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, se yon gwoup jenn gason, jenn fanm ki met tèt yo ansanm pou yo libere peyi a. Epi lè sa m ap kòmanse atake. M pa ka pa atake, chak jou m di nou sa, m ap atake. Men avan m atake, fòk nou konprann reyalite batay m ap fè a. Oke, se konsa l ye. M byen kontan ke nou konprann goumen sa a. Epi e konsa l ye. Nou konn sa l ye deja. Moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier. Fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye, manyen youn manyen tout. epi pèp ayisyen ret tann modòd paske se yon kesyon de lè kap konte li pa anpil Ariel Henry poze w sa w ap fè ou pa ka fè l ou konprann sa w bezwen fè ou pa ka fè l ou mèt tann nou nou pral pase di w bonjou ok epi men granmoun sou nou fòs revolisyonè jenef an fanmi alye manyon n manyen tou.